Nap salye chak grenn moun ki la aprè midi an nan non fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e Alye manyen youn manyen tout Bondye bay Bondye pran ke non Bondye beni Jodi a nou goumen nou byen ba devan kadav chak grenn moun ki mouri inosamman nan Dèlma 75 sou pretèks yo se gang Menm jan nou ap koube nou byen ba devan kadav chak jenn gason ki mouri inosaman nan ravin Pentad lan, petèt si yo te gen yon Manino nan videyo yo t ap filme a, lapolis t ap di yo touye yon pakèt gang menm jan sa fèt nan Dèlma 75. Chapo ba pou tout viktim yo. Lavyolans anjandre lavyolans. N ap denonse DG pnh la, Léon Charles, ki rekrite yon pakèt mèsenè nan polis la. Mesye sa yo se mache fè masak nan katye popilè yo sou pretèks se operasyon lapolis k ap mennen kont gang ak bandi. Nou vle lemondantye konnen ke lapolis inivèsèl, lapolis dan lemond gen yon jan li opere. Nou vle lemondantye konnen ke sa Leon Charles ap fè nan lapolis la pa gen anyen pou li wè ak lapolis. Men OJAL transfòme yon ti gwoup polisye kòm dè kriminèl san pitye ki pa respekte okenn konvansyon dwa moun. Jan nou te di l deja, lavyolans anjandre lavyolans. Bat chen an tann mèt li. Pwovèb la di, Lè w bay kou, pare pou w pran kou. Nou p ap fè bak. Nou pap repliye devan ti gwoup mèsenè ki sòti pou touye tout jenn gason ak jenn fanm nan katye popilè yo. Léon Charles, kilè wap eksplike nou poukisa ou pat pote Jovenel Moïse sekou 6 7 jiyè 2021? Léon Charles. Ki enplikasyon w lè yo chal? Ki enplikasyon w nan lanmò prezidan Jovenel Moise? Toutotan ou pa reponn kesyon sa yo, nou p ap rekonèt otorite w e n ap goumen kont ou jiska dènye souf nou. Nou vle polisye yo konnen ke nou pa gen anyen ak yo. Paske yo sòti nan menm kouch sosyal ak nou. Nou vle polisye yo konnen ke yo se pitit geto menm jan ak nou e ke yo se pitit malere malerèz menm jan ak nou. Men nou pa rekonèt yon DG pnh kap mache masakre jenn gason ak jenn fanm nan geto yo. Nou. Fòs revolisyonè, Jenèv an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, n ap mande jistis pou chak grenn moun ki mouri inosamman nan katye popilè yo sou pretèks yo se bandi, yo se gang. N ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse ke nou konnen ke. Ariel Henry, Léon Charles, melanje ak siwo libanè, met tèt yo avèk nèg ki bay non yo politisyen pou yo te asasinen l anndan chanm lakay li. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, nou di l e n ap repete l, n ap goumen jiskaske tout asasen ki patisipe nan krim kont Prezidan Jovenel Moïse yo e ke yo tout ale nan prizon. Nap pwofite de lanmò Manilo pou n poze Leon Charles ti kesyon sa a. Ba nou lis operasyon ou fè ki reyisi. Sa sèlman m ta renmen konnen. Vilaj de Dye, zewo. Gran Ravin, zewo. Anba dèy la, nou antre Avenue de la kay mwen, nou boule machin mwen, m boule kay mwen, nou tiye yon pakèt inosan. Men menm yon grenn katouch m pa t pèdi. Di m ki operasyon w t ap mennen? Operasyon Ba Dèlma zewo. Operasyon Lasalin zewo. Operasyon Anba Bèlè zewo kote w debake chak maten, ou wè Jamedyen tonbe tire. Moun k ap vann ti veye pran bal. Machann k ap vann ti fèy pran bal. Machann k ap vann ti bonbon a sirèt pran bal. Di nou, Leon Charles, ki operasyon ou fè ki reyisi? Lajan sa w pran nan men boujwa santi, boujwa kowonpi, pou detui fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye manyen ou manyen tout lan, nati Leon Charles remèt kòb la. Remet kob la paske w pap ka asasine moun tou remet kob la paske menm si w ta rive touye m nou gentan prepare la relèv pou goumen kont ou paske batay nap fè jodi a li plis ke w senp batay kote ke pou nou surviv men l se w batay pou n libere tout on pèp de 85 de 25 pousan moun ki gen 85 pousan richès peyi a nan men l jodi a nap goumen paske gen 50 pousan. Pitit malere, malerèz ap fè etid primè ki pa ka kontinye etid segondè yo. Jodi a n ap goumen, pou moun nan Sid, pou moun nan Nip, pou moun nan Grandans, pou Leta ba yo kredi plis pase demi milyon goud. Konsa, moun sa yo ap kapab rekonstwi kay yo ke tranbleman de tè lan kraze, e moun sa yo, nou konnen chak peyizan, se yon antreprenè yo ye. Peyizan yo ap jwenn kòb pou yo fè elvaj, Peyizan yo ap jwenn kòb e pou yo plante, peyizan yo y ap gen ase lajan e ke pou yo re pou pou yo rekòmanse fonksyone jan sa te ye nan le pase. Sa yo, lajan sa yo e pa yon lajan ke nou ap mande Leta Ayisyen pou fè nou kado, se yon lajan nou konnen ki disponib nan FDI, se yon lajan nou konnen ki disponib nan Bank Santral, se yon lajan nou konnen ki disponib nan ona. Petèt, si tranbleman de tè lan se te moun ki rich yo li te frape, si se te 5 pousan moun ki gen richès peyi a, sa nou rele boujwa yo, e ke tranbleman de tè lan te frape, nou konnen Leta t ap gen tan pare non sèlman pou prete yo lajan, epi pou ba yo franchiz dwanyè. Jodi a, se malere, malerèz nan Nip, nan Sid, nan Grandans ki viktim, nou pa santi prezans Leta kot moun sa yo. N ap pwofite de lanmò Malilo pou di chak grenn moun ki la, batay sa n ap mennen an se batay pou libere, peyi a. Batay sa ke nap mennen lan se yon batay pou ki fè jenn fanm a jenn gason apre yo fin fè etid yo, yo kapab jwenn yon kote pou yo travay san yo pa oblije ap tranpe devan moun men il sifi ke yo konpetan e ke yo kapab jwenn travay. Batay sa ke fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye manyen yo manyen tout ap fè a. Se yon batay pou ki pèmèt ke le mond antye wè pèp ayisyen an yon lòt fason. Paske nou trè lèd nan zye le mond. Lè n ap gade imilyasyon frè ak sè nou ap pran anba pon Texas, sa sifi pou l ta revòlte nou. Men, n ap di, imilyasyon sa yo moun yo ap pran anba pon Texas lan, se pa yon bon maten pèp la ap leve pou li kite peyi a. Se depi 1804 mechan yo pran ekonomi peyi sa an otaj. Gen plis pase 50 an depi gwoup moun sa yo movèz gouvènans mennen peyi a nan yon eta de povrete ekstrèm ki fè jenn fanm a jenn gason oblije kouri al Brezil, al Chili, al an Repiblik Dominikèn. Si nou pa t vòlè lajan CIRH la, Si nou pat vòlè lajan petro karibe a, si nou pat vòlè tout èd peyi a resevwa nan men lòt peyi, si nou tap panse avèk moun ki pi mal yo, moun ki nan katye popilè yo, moun nan site solèy, moun nan waf jeremi kap dòmi menm kote ak kochon, si n te reflechi a moun anba dèlma, dèlma 2, dèlma 4, kap twalèt nan sachè pou voye nan kanal òfelen an, Si nou te tenu kont de jenn fanm ak jenn gason ki nan mizè, jodi a nou pa tap vòlè lajan sa epi pou n fè pèp la ap mache pran imilyasyon dan le mond antye devan moun e ke lontan nou te pi bon pase yo. Ankò yon fwa e Manino ale, Manino ale li kite chagren Nan kè chak jèn nan fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye Mayo manyen tou. Pou Leon Charles, Manno te kapab on bandi. Pou Leon Charles, Manno te kapab on chèf gang. Men pou nou, fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye Mayo manyen tou, Manno se te on konbatan. Pou nou, nan fòs revolisyonè je lèv an fanmi e ane manyen nou manyen tout, Manno e te yon frè. Se poutèt sa, lè fwon an pran kou, ou gonfle ponyèt ou epi ou gade vè lavan. Tout moun ka tonbe. Pa gen moun ki pa ka tonbe. Men lè w fin tonbe, se ret atè a ki pi grav. N abitye pran kou nan fòs revolisyonè je lèv an fanmi e ane manyen nou manyen tout, e nou toujou leve. E n ap toujou leve. Paske batay n ap fè a se batay pou libere tout yon pèp. Batay n ap fè a se batay pou libere chak grenn moun ann Ayiti ki ta renmen wè yon lòt Ayiti, yon Ayiti kote gen travay, yon Ayiti kote gen sekirite, yon Ayiti kote dyaspora yo kapab antre vin envesti, yon Ayiti kote ke li pa gen moun k ap kidnape moun, yon Ayiti kote ke nou kapab bat lestomak nou e ke nou di nou fyè dèske nou se Ayisyen. Ankò yon fwa Léon Charles, misyon an ou echwe. Misyon pou kraze fòs revolisyonè Jenèv ak fanmi e alye manyen nou manyen tout la. Lè yon chabouwe jdo pa rive bay pèp la sekirite, moun yo ap viv avèk kè sote, ensekirite a tout kote, moun pa ka mache, y ap kidnape moun tout kote. Ki sa w fè pou anpeche ke yo kidnape moun nan peyi a? Men, olye pou w ta met yon plan sekirite, pou w ta bay moun yo sekirite paske yo peye lajan taks yo pou sa, Tankou ta chache bay pèp la sekirite, ou prefere pran lajan nan men Boulos e ke pou asasine Jimmy Cherizier, men se vye kote map kalkile, nou di l deja nou pat vin fè ti sale sou bout tè sa. On jou w fèt, on jou w ap mouri. Men chak jou nou mande gran achitèk la pou l ba nou fòs pou n mouri, zam a la men. Chak jou nou nèg rache tèt la fòs pa janm kite e ke yo pran nou an lach men kite nou mouri pandan nap goumen paske lè w mouri pandan wap goumen nou rete kwè ke e nanm nou prale on lòt kote paske nou pa mouri an lach nou mouri an sòlda Lè yon chal ou echwe. Nan misyon w te gen pou sekirize pèp sa, ou echwe paske w mache fè masak nan katye popilè, ou echwe paske w tiye yon pakèt moun nan Dèlma 75 sou pretèk sou pretèks yo se gang. A leksepsyon de Malilo nou kapab di, ki te gen zam nan men l. E sa k fè n di w ka rele l bandi, ou ka rele l chèf gang. M ta renmen w chal bay lis moun ki mouri nan Dèlma 75 yo kòm bandi ankò. Menm jan ou t yon pakèt jèn ti atis ann fè la viv pentad m ta renmen w bay lis moun ki mantyen w paske nou poko janm wè on fwa ou arete on mantyen pou w prezante l bay laprès m poko wè on fwa ou arete on bandi e ke ki tap nwi peyi a okontrè ou kolabore avèk yo chak jou lè yon chalo echwe Ou asasine Maneno e sou pretèks li te bandi, li te gang. Men non sèlman nap mande demisyon Leon Charles, men nap nou pral pote plent pou Leon Charles tou. Se sa ke nap konstwi yon kabinè avoka e ke tout moun ki mouri nan katye popilè yo de fason inosan e ke nou ap pote plent kont Leon Charles pou krim ak masak ke li fè sou popilasyon ayisyèn nan. E nan moman tristès sa, nou pa gen plas pou moun bat bwavo